Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon onè la 24 kòs yo 24 7 jou sur 7 se toujou nan logik pou kapab enfòme ou ebyen tande byen mwen vin pale avèk nou la sou 2 dosye premye a se yon voice Dezyèm nan se yon desizyon ki pran. Vòs la li konsène, m ta kapab di, komisè Muscadin. Ces derniers jours on a comme l'impression ke komisè Muscadin li defraye la kronik paske non li partou sur les réseaux sociaux e nan laprès tradisyonèl se pa pale. M ta kapab di gen anpil deba ki ap fèt jounen jodi a la a otou de pèsonalite sila. Muscadin. Fò m di nou ke aprè aksyon komisè la fin poze an, nan yon entèvyou li bay youn nan konfrè nou yo, petèt nan departeman dè Nip lan, li retounen sou akt ke li te poze an. Pou l di ke toutotan li menm li la, depi yon bandi sòti nan Pòtoprens, ou pran wout gran Sid lan, ebyen, Se lamò anfas avèk komisè Muscadin. Men li di ke sitwayen sa ke l touye an, li te deja genyen yon maksimòm enfòmasyon sou li. Li te genyen ransègneman kòm kwa nèg sa yo te nan kay. Nèg sa yo se 2 nèg ki te vini an reprezay, m ta kapab di ak lanmò Euh le type il s'appelle katafal wè katafal nou sonje katafal sitwayen ki te pran bal lan epi lè yo tap mennen l lopital paske yo tal pran l nan yon lopital pou mennen l nan yon lòt bon misye mouri donk obou de yon semèn konsa deja genyen 2 bandi ki ta tonbe selon enfòmasyon komisè Muscadin li menm li di ke men gon bagay m pa fin twò renmen non nan. Interview lan euh lèl di li menm son sèl grenn bal m pa kwè yon komisè la pou fizye non ou ka akonpanye la polis nan operasyon alò map mande e komisè a bon kòm moun yo renmen w anpil se moun yo di w pou fizye bon ou menm ou kwè nan moun yo ou fizye e piske se moun yo ki mande w frè m nan degaje w ann tande komisè Muscadin. Komisè Muscadin depi semèn pase ke wap fè de seri de operasyon, radyo Framax kontakte w, ou poko janm pale nan radyo e sou koup sa ke wap ba nou, di nou kouman sa pase operasyon yo. Nou la nap batay, nap frape, nap kontinye frape, kontinye batay jou e nwi kont tout nèg ki gen zam nan men yo ki vini nan jiridiksyon Ascuyat avèk ti mesye ki swadizan di yo soti Matisan, Gran Ravin, ki gen zam nan men yo, ki te konn ap teworize e tiye yon popilasyon e nou di yo e n ap toujou di yo nip lan ap rete yon simityè pou yo. Ke yo vle l, ke yo pa vle l, tout otan ke m la kòm komisè gouvènman an m pap fè bak, m ap kontinye kwape nèg yo jou e nwi sof ke popilasyon an gen dwa pa tande yo k ap di dènye mo yo. Men fè m konfyans, mwen menm, kanta mwen menm, ekip pa m lan, Ekip lapolis SDPJ fè m konfyans n ap kontinye mache sou nèg yo a gran pa. Dakò nou konnen ke gen de seri de gwo bandi ki mouri e jou e semèn ki sot pase a la. Esplike nou kouman sa ye. E yo kòmanse mouri e se pa jodi a y ap mouri. Se premye fwa e m kapab di w ke popilasyon an e wè jou sa a. Donk sa k fèt la m pa vle pèsonn di se yon erè. Non e mwen k fè l paske nèg yo te voye siyal ban mwen m voye repons ba nèg yo. Donk fòk se pa nèg yo sèlman ki pou kriye. Se pa chak jou se nèg yo ase kap moudon kòm yo ka tiye. Fòk nèg yo konnen gen moun ki ka reponn ak frap yo. Fòk nèg yo konnen gen moun ki ka tiye yo tou. Se pa sèl yo menm ki ka tiye, boule, kraze peyi a. Donk gen moun nan peyi a tou ki ka kanpe goumen avèk yo. Dakò komisè nou konnen ke touneman la lendi a kote yon kote ki rele kokoye pou jodi. Ya kokoye Duchèn. Ya mwayen nan gen plizyè nèg ki te debake la depi nan dimanch swa ke n te gentan frape. Lè n te debake, n te kraze 3 nan nèg yo e gen 2 ki te chape. Efektivman, rive nan lendi, nou mande DDS la bakòp, direktè depatmantal nip la bakòp. Misye ban n bakòp nan 4 è di maten epi li voye yon ekip udmo avèk nou. Men domaj ke nou menm ke nou te rive avan udmo yo, nou debake nan kay la, nou jwenn piti sa a, nou poze misye kesyon. Finalman, misye fini pa mouri. E fòk misye te mouri paske misye te gentan rele n nan telefòn ke li di nou ke li nan nip, fè nou konfyans nenpòt kijan e l ap rive sou nou paske li gen misyon sou nou. Paske li vin vanje katafal. Donk se pa yon sekrè pou pesonn, misye mouri jan ou wè misye mouri a, nou pap fè bak, nou pap dedi, ni nou pap lage chay la sou do pesonn. Idmo pa pre, Id, Idmo pat prezan. Se Muscadin ki te prezan. Ok. Mwayennan Dye, e jodi a la misye al jwenn Bondye. E kèlkeswa nèg ki vini nan sitiyasyon sa a, fè m konfyans y ap kontinye mouri menm jan an. Tout kote ke m la kòm komisè gouvènman, m pap fè bak, m ap kontinye kwape nèg yo, m gen mwayen pou sa. Komisè nou konnen ke Izo lage yon vòs ke li di ke depi ye otorite ou byen moun yap touye ki inosan, depi bis Matisan pase li pwal Miragwàn, lap kwape yo. Matisan, moun Miragwàn pat janm te ka pase Matisan. Jamè. Moun Miragwàn mwen yo pat janm te ka pase, moun Okay mwen yo pat janm te ka pase, se pa Tarèse ke yo pase. ok moun miragwan mwen yo moun nan gran sud yo pat janm debloke matisan nou gen 1 an la depi nou pa pase matisan. Nou aprann ke ministè a li menm li revoke yo eske ou konnen sa? Sa rete yon sekrè pou mwen avèk ministè la sa rete yon sekrè pou mwen menm dayè se tris pou m ta wè ministè a konvoke m pou tout lari gentan konnen l donk pwobableman si ministè a konvoke m pou tout lari ta gentan konnen l donk kanmenm bon m pap ka defini bagay sa. Men ministè a pa rele w? Sa rete yon sekrè pou mwen menm avèk ministè la. Sa rete yon sekrè ok. Mwen dakò. Bandi sa yo ke wap touye ya ke ki di ke men sa yo pral fè eske ou menm ou pa gon krent de sla? Ou vle de pè a fè w pè pou. Non m pa gen oken krent. Dayè depi aprè lamò katafal fò m di w si m nèg ki te konn pè e aprè lamò federal fò m ta kite nip. M pa pè nèg yo. Nèg yo rele m, nèg yo ban m presyon, nèg yo rele m yo voye video ban mwen, yo di m yo pap pran m a zam, se a manchèt yap pran m mwen di yo map tann yo. Yo di m yo nan vil la, yo la pou mwen, mwen di yo pa gen danje. Tout otan ke popilasyon an vle m, ministè a asepte m kòm komisè gouvènman, bandi pap kapab yo la. Miragwàn ap rete simityè pou nèg yo, depatman Nip ap rete yon simityè pou nèg yo. A nenpòt lè. 24 sou 24. Ok. Mèsi. Pour les gens qui adorent le commissaire il a parlé d'or euh tande byen avan m vini sou desizyon ki petèt kapab pran dans les prochains jours banm di nou byen ayisyen nou nan yon peyi kote ke Anpil nan nou potko prè pou demokrasi. M pa konn si n ap dakò avè m non. Anpil nan nou potko prè pou demokrasi. Paske nou gen presyon si tan diktati a te la toujou, gen yon seri de deba, nou ta fè yo anba pay, nou ta fè yo anba raje, nou ta fè yo petèt lè nou sou kabann ak madanm nou, lè nou fin pase yon bon ti moman. Paske gen de reyalite. Kant yo esplike anpil nan nou reyalite sa yo, nou pap janm kwè. Eske nou konprann? Donk se sa k fè mwen menm, mwen pa la pou m polemike ak kikonk. M pa la pou m polemike ak fan yo. Men fòk nou konprann byen, fòk nou aksepte tande sila ki anfas nou epi pou nou menm nou kapab bay agiman nou. Y a un problème. Si genyen anpil nan nou ki renmen. Muscadin ebyen sa ta kapab rive tou gen anpil ki pa renmenn paske sak pa renmenn yo yo kapab tou senpleman de bandi eske nou konprann sak pa renmen li yo obyen sak pa apresye ak li poze a se kapab de moun ki chita sou la lwa pou di ekoute selon la lwa le komisè ne pe pa fèr sa il ne pe pa fèr sa kounye a la m panse ke pral gen anpil komantè pral gen anpil moun kap di ekoute komisè a al gen dwa poul fizye moun jann vle men. Anpil moun pral di tou ekoute le commissaire il na pa le dwa de tire sur kikonk eske ou konprann paske komisè a li menm e selon m ta kapab di posede jiridik yo oubyen jidisyè ebyen sa tire yon moun ebyen sa pa revyen li de dwa bref sa se petèt kòmantè ki pral genyen sou kesyon sila men jiska prezan m kapab di ke Feyton an lap rapousib paske se feyton ba m gen presyon ke sa va prendre du tan men ekoute le pwoblèm se ke se kant genyen politik ki mele nan kesyon sila ebyen sa pral fè mal paske mwen genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen la enfòmasyon sa eee m pa fin kwè se vre men de tout lè manyè fò m di nou ke sa bay anpil dout si se ta vre paske ya de jan ki apèl. pour demander au ministre de la justice de pencher sur l'affaire concernant le commissaire Muscadin. C'est-à-dire pou ta revoke l. Eske sa se yon trak paske enfòmasyon sa di konsa aprè komisè gouvènman Miragwàn lan Ernst Muscadin te fin touye yon gang ki se bra dwat Izo nan Miragwàn Ebyen gen anpil nèg ki nan politik la yo menm ki mande minis jistis lan Bertho Dorcé pou revoke komisè gouvèneman Muscadin. Donk si se vre aparaman sa m te di maten an ba li vin konfirmatif paske fòk nou konprann menm lè w ap fè bagay ki byen. yo pap renmen w. Si w ap fè bagay ki mal, yo pap renmen w. Pa egzanp, gen yon moun fou m wè ki t ap pale yè, m t ap gade sa sou chanèl Jonas lan. Èske w konnen moun fou a pale dò? Paske ann Ayiti, yo gon jan l di sa wi, kòmsi yo chanje moun pozisyon. Pa egzanp, si on è fou, ben on di de vou ke ou s on moun tèt dwat. Si w dwat, yo di w fou. Ebyen li menm li di l konpòte li an moun fou paske y ap vire l sans. epi ya dil son moun tèt dwat. Donk na va konprann. Se poum di nou ke anpil fwa ou konn retrouve w nan sitiyasyon epi anpil moun ap di yon seri de bagay mal de ou. Ebyen la si se vre sa va fèr la pèn antouka. Ba wi sa va fèr la pèn paske se pa twop evidan. Bon! Ann tann pou n wè kisa k pral pase e la on va pase a otre choz jisteman pou vou parle e konsènan une nòt ki sòti pa bò kote otorite Sarcelles yo. La pèsonalite la pli degoute nan yon pati Ayiti a, Ozetazini, an Frans, ben son non se Michel Martelly, lansyen prezidan de la Repiblik. Men ekoute ben i fèt ofis de chantè, chantè o sen de Sweet Micky. Aprèzavwa toufe, ben, jounen jodi a la m ta kapab di gen yon seri de wout ki bloke ak ansyen prezidan e sa ta kapab konstitye yon veritab barikad pou Michel Martelly e sa va faire du mal paske ekoute kant ou gen yon prestasyon pou al fè nan peyi Etazini anpil moun kanpe yo di non le 14 jwen Il y aura un rendez-vous sur Paris, je crois que c'est du côté de Sarcelles. Depi nan dat nan fen mwa me a, gen divès sitwayen ki yo menm te adrese yon korespondans bay mè Sarcelles lan pou di l ke ekoute nou pa vle pou Michel Martelly vin jwe isit la. Paske se kelken ki komèt krim kontre limanite, se yon bandi. se yon moun ta kapab di ki gen yon sal repitasyon. E pi le mer il a pri not e pi ojodwi a travè yon peti video ke devni viral ou ki va devni viral sou le rezo sosyo e bi le mer il a tranche pou di ekoute Michel Martelly pap kapab vin jwe Sarcelle. Se la desepsyon m ta kapab di. Je, attendez, je, vais, je vais juste voilà, vous, vous envoyer euh, deux messages. Le premier, c'est vous remercier pour le respect que vous m'avez témoigné, que vous témoignez ainsi à Monsieur le maire, le, côté bon enfant de votre manifestation et également pour les nombreux messages que nous avons reçus, ils étaient très très très nombreux, de la teneur des messages qui était très respectueux et dans, même dans le cadre d'un rapport de force, comme vous venez de le dire, c'est quelque chose qui est bien que l'autorité municipale, que l'État soit respecté et ça a été le cas. Donc je voulais déjà vous en remercier. Et deuxièmement, vous transmettre de la part de la ville de Sarcelles les amitiés du maire, de l'autorité municipale pour l'ensemble du peuple haïtien. C'est une communauté qui est importante à Sarcelles et Monsieur le maire tenait à la saluer et lui transmettre son amitié. Voilà, ce sont mes derniers mots. Merci Les congés ont un truc qui est li toujou itilize paske sètèn fwa kant yo dil pou l pa al jwe tèl kote epi li konn fè yon lòt pwogram anpe pli prè men eske se pral le ka pou la Frans on se pa ankò de tout manyè m ta kapab di nan dènye demach sa yo kap fèt la pou kapab bloke ansyen prezidan nan prestasyon live li yo m ta kapab menm di ke eske syèl la pa tonbe sou tèt Michel Martelly eske l pa prive nan yon moman pou l di ben je regrèt lè m di je regrèt la gen yon pakèt bagay ki kapab vini dèryè paske nou konnen. il était président la politique en Haïti se bagay ki pi sal donk ou ta kapab imajine passons à autre chose le pdg de Digicel Haïti li di ke si yon moun pa kapab sèvi avèk Digicel just kite konpayi an ekoute ou konn poukisa ou di sa m ap pale avèk direktè la direkteman Martin Bout ou sòti kote ou sòti. Ou vin natiralize. Ou natiralize epi ou pran fòm peyi an, pa vre? M konprann sa byen. Men ekoute, ou wè si ou konnen ou te nan yon peyi konkiransyèl, ou pa t ap janm di sa w di an. Minit Digicel, 16 goud, depi w pa fè plan, epi moun ap plenyen se sa w di. Wi paske ou konnen ke pèp la p ap ka pran lari, pèp la p ap ka fè sa l konn fè nan tan lontan yo, paske si se te lontan, Ou pa tap janm ka fè yon deklarasyon konsa. Ekoute, ojodwi, genyen de twa grenn moun ki te fon parèt devan Digicel la pou voye yon mesaj. Men ekoute, se pa de twa grenn ki pou parèt. Se de milye de moun ki pou met tèt yo deyò pou dire ekoute Digicel ou pa gen plas ou nan peyi an lan. Paske, mye vo yon nèk pat gen telefòn ke ou gen telefòn epi se kouto yap mete anba kou. An gade kòman sa te ye. Batay kont group gang se rar sitwayen ki konsyan de sa. Donk mwen menm mwen kwè ke nan nivo konsyans ke m genyen, Digicel trayi sa l gen kòm responsabilite. Digicel pa ka fè sifaktirasyon. Tout moun konnen lè w fè yon apèl li ta dwe koute w 4 goud oubyen 5 goud. Poutan lè w fè yon apèl. Nan Digicel, Natcom li koute 19 goud, Digicel Oser li koute 16 goud. Mwen menm, fò m pran responsablite m pou m di, nou pa ka rete ap gade. Gen yon kolizyon ki egziste antre Digicel e Conatel, gen yon kolizyon ki egziste antre Digicel e Leta ki fè ke pa gen pèsonn moun k ap defann nou. Leta avèk Digicel fè on sèl, Leta avèk Conatel fè on sèl, ebyen yo deside pou yo pete fyèl pèp la nan on ansanm de tranzaksyon. Ou imajine, yo voye yon kòb pou ou sou MonCash, yo pran ladan l, ou transfere li, yo pran ladan l, moun nan ki pral pran, yo pran ladan l. Lè w evalye, ou gen 23 pou san nan on kòb ki soti sou ou. Si yon moun voye 100 goud pou ou, e ke ou menm, ou deside fè tranzaksyon ak 100 goud sa a, gen 23 goud ki soti sou li. Sa vle di, Digicel li nan asirans sante, jodi a la, li gon kòb l ap pran sou moun, pa gen oken moun ki pou kote kòb sa pase, lè w malad ou pa ka jwenn li, Digicel nan transfè, yo voye kòb pou ou, li ba ou l a 105 goud to, poutan li 125 goud. Sa vle di sou chak dola, Digicel fè 20 goud, Digicel nan kominikasyon, Digicel nan politik, Digicel nan otèl, Digicel nan imobilye. Jodi a nou di, nou pa ka rete pou nou gade sa ansanm de moun pa pran kòm responsablite, sou baz pa gen yon milye de moun ki pran responsablite sa vle ke yon moun pa pran l. Mwen menm, mwen kondane pou m pran responsablite ki se responsablite pa m, chak moun ap pran pa yo. Jodi a nou vin la, nou vin ekri sou mi Digicel yo, sou espas yo pou nou di yo, Nou pa ka kontinye kite yo pize nou, nou pa ka kontinye kite yap manje fyèl nou, nou nan sitiyasyon deja ki si prekè, nou pa menm ka manje jodi a, lè w fè yon plan entènèt apre minui li ekspire. Kòm ou konprann ou bezwen 48 goud pou bezwen 2 jigabay, nan lemond pa gen sa kòm sèvis entènèt, e ke menm sèvis entènèt sa lè l fini ou pa menm fè anyen avè l paske rezo a pa bon ou oblije refon lòt ankò. Donk sou baz sa mwen menm mwen kwè ke. Fòk nou pran responsablite nou pou nou batay. Pou nou batay kont ansanm miltinasyonal ki kenbe peyi an otaj. E moun sa yo jan nou di a, yo tèlman gen antant avèk leta, sa vin fè ke se sitwayen yo ki pou defann tèt yo. Se sitwayen an ki pou degaje l pou l batay pou l retire l nan move lavi ke li a. E mwen menm, se sa k fè m pran angajman sa. Mwen menm Jean Samuel Sévère ki toujou ap batay, mwen kwè ke se pi bon moman, se moman ki pi itil pou yon moun di Digicel li pa ka retounen. E jodi a, Nou la devan Digicel e nou pral planifye avèk lòt kanmarad pou nou al devan Conatel pou nou di yo si pa gen okenn moun k ap defann pèp ayisyen an, nou gen obligasyon moral, nou gen obligasyon nou menm pou defann tèt nou. E defann tèt nou an, lè sa yo pral ba n tout, tout chèf dakizasyon, yo pral di n tiyè, yo pral di nou tout sa genyen, poutan yo gen responsablite. Pa gen okenn kote la a jodi a, venteyinyèm syèk, pou w gen yon telefòn nan men w pou l ap make 2G, pou l ap make 1, ou pa menm andeyò la nan kapital la. E menm entènèt sa ou pa gen yon kaf avèl. Donk nou konsyan de sitiyasyon an e nou pran responsabilite nou menm pou nou fè revandikasyon nou pase. Youn nan meyè mwayen se ekri, se pote pankat. Kòm jodi a se makè m genyen, se spray m genyen, m ap kontinye ekri pou m fè revandikasyon m pase. Kisa ki lakoz sesè yo ki prezan jodi a? Nou kwè ke anndan yon peyi fòk gen de moun ki pran de responsabilite yo. Nou konprann pwisans Digicel antanke miltinasyonal. Nou konprann kolizyon ki egziste antre Digicel, Conatel e Leta. Sa anpeche on ansanm de moun pran sa kòm revandikasyon paske yo gen on ansanm enterè pèsonèl nan mitan yo. Men mwen menm mwen kwè ke nan yon peyi tout moun pa ka ti vòlè. Nan yon peyi tout moun pa ka achte. Nan yon peyi tout moun pa ka kowonpi. Fòk gen de jenn gason, jenn fanm ki pran responsablite yo pou defann revandikasyon popilè. Revandikasyon ki sa yo? Se ke jodi a la nou tout konnen se te 4 goud, 5 goud yon apèl minis Digicel Tijèl te ye. Li pa ka moute 16 goud. Jodi a ou bezwen 19 goud pou fè yon apèl Digicel ak Natcom. Pa gen okenn eksplikasyon sou sa. Digicel gen pou devwa non sèlman desann tarif yo a 4 goud, 5 goud men an menm tan tou, Fè yon kontra chak fwa yon moun ap vin achte yon sim telefòn pou l di moun nan men konbyen kòb sèvis la ye si moun nan vle l lap pran l. Twazyèm bagay sou tarif moncash yo. Lè w voye 100 goud pou yon moun, yo retire yon frè. Lè ou menm wal retire l, yo retire yon frè. Donk si w gen 100 goud, ann di pa egzanp manman m voye 100 goud ban mwen. Mwen menm mwen voye 100 goud la pou ou.